Premye minis Ariel Henry manke fè gòl la, a la dènyè minit li desann kanson l li choute deyò frèzesè byeneme. Yè, gouvèneman anonse yon sit ki rele Deli Dòk Sit sa a, frè e sè byeneme, sitwayen ayisyen yo ap kapab monte sou li pou fè demand paspò ansanm avèk kat idantite. Eeheehey! Sit pa sekirize. Men sa k pase? Kòman gouvèneman fè kite erè sa glise? Kilè yon sit sekirize? Medam, matmwazèl e mesye, nou pral ba ou detay. Divès dirijan, sitwayen ap plenyen pou di men, nan jou pase yo, Premye Minis Ariel Henry te debake nan baz lame Dayiti, jan ke l te pale, li te di kout ke kout, ebyen, yo pral ranfòse kapasite lame a, pou mete ansanm avèk lapolis pou wè kòman yo te kapab bay ensekirite a yon souflèt. Men nou sou 2 semèn, anyen poko fèt. Ki sa k pase? Medam, madmwazèl e mesye, Komisè Richemond nan jiridiksyon Okay frape fò. Ou raple w nan jou pase yo, te gen yon òm dafè ki rele Tate ki te tonbe? Ebyen, komisè a mete 2 endividi ki ta sispèk nan lanmò sitwayen sa anba kòd. Men lè w ap gade vizaj mesye yo franchman ooh! Menm si komisè a pat arete yo, ou t ap kwaze avè yo nan Okay, ou t ap di eeh! Lapolis nèg sa yo sispèk. Rale chèz ou. m pral prezante w yo. Bonjour, bonswa tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi, mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo Zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te, Manman m chaje ansanm avèk pitit. Lè yo jèn, tout pati kite l. Men, kou timoun sa yo ap mouri, tout tounen nan pye l. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se pye bannann. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Bouda papa m fè venn venn Bouda papa m fè venn venn Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la Sa ap fè nou plezi anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou Tax 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike. Pataje videyo a pou travay la kapab avanse Zanmi pa w Fouco. Lè premye minis Ariel Henry anonse nouvèl sa a, anpil sitwayen bat bravo nan peyi Dayiti tankou aletranje. Anfen gouvèneman an resi fon bon bagay pou pèp ayisyen an. Anfen yo pa t fimen donk tèt yo te resi klè, yo resi pran desizyon frèzesè byenneme. E nou k panse bagay la konsa? Ebyen, gouvèneman an fè konnen yo lanse yon platfòm an liy, platfòm sa a, frè e sè byeneme, kote Ayisyen yo ap kapab fè demand paspò yo ansanm avèk kat idantite yo sou li. Donk, ou plase randevou w, epi sa w tande a, ou pase nan yon biwo, ou peye, epi sa w tande, ou klap ou kanpe, ou klip, ti foto paspò ou al pran. Donk, zafè rale liy, pete batay, nou souf nan souf, donk, gouvènman an di, en en, fò m pran desizyon ansanm avèk dosye sa a. Ebyen, frèzesè byenneme, Apre premye minis lan fin fè deklarasyon sa, tout moun kòmanse bat bravo, anfen yon bon nouvèl, oh oh, e nou k panse bagay la konsa. Pandan n ap prepare pou n pote bòn nouvèl la pou popilasyon an, voup! Ex-DG Conatel la pral fè konnen. Gouvènman silvouplè, rantre, rantre sa w soti a tande. Rantre sa ou soti a. Degaje w dezaktive sit entènèt sa rapid rapid pou nou. Sit sa ki pote non Delidoc frè e sè byeneme. Donk lè w ap monte ou tape delidoc pwen gouv pwen achte. Ex DG Conatel la di ebyen gen fayi sekirite wi. Paske sit la pa sekirize. Lè w monte sou sit la ou klike agoch. yo ap toujou ba yon mesaj, mesaj sa se privacy info a, pou yo di w èske sit la sekirize oubyen èske sit la pa sekirize. Bon, dèfwa gen nan nou ki pa menm tcheke pou bagay konsa. Lè w monte sou yon sit ki sekirize gen 3 bagay pou konnen. Premyeman, w ap wè kadna sètifika a, dezyèmman, w ap wè pwotokòl la e twazyèmman, w ap wè non domèn nan. Donk, nan ba URL la, premye sa w ap wè, w ap wè yon ti kadna, silvouplè. E dezyèm sa w ap wè, se pwotokòl la, ou konn souvan wè li make HTTPS. Epi twazyèman w ap wè domèn nan. Donk, premyeman, si pa gouvènman an te sekirize ou t ap wè ti kadna, dezyèman ou t ap jwenn pwotokòl la HTTPS, epi twazyèman ou ta pral jwenn domèn nan ki se delidoc pwen gouv pwen achte. Se konsa l t ap prezante. Èske w konprann, frè e sè byeneme? Donk, si sit la pa sekirize, w ap wè yo toujou di w, silvouplè, pa rantre kat de kredi. Donk, si w ap antre mail ou, fèt atansyon, moun ka tou pirate l nan blòk la la a. Pase l pa sekirize. Donk, kòman fè pou gouvènman an lanse yon platfòm konsa, frè e sè byeneme, Pou retire nou nan plenyen, pou retire nou nan rale liy, epi l pa sekirize, kòman erè sa fè fèt? Donk, se la a m ap konprann, frè e sè byeneme, gouvèneman gon pwoblèm ansanm avèk sekirite. Gouvèneman an gon ti pwoblèm ansanm avèk sekirite. Nou fin lanse pou 1, ex DG Conatel di dezaktive pou 2, ex DG a ki se Jean Marie Altema, li di ebyen panse a li bèl, li bèl sa nou deside fè a, men sit la pa enspire konfyans. prefere nou kite pèsonèl yo, teknisyen yo kontinye jere sa, lè nou panse tout bagay fin ok, epi lè sa na envite popilasyon an. Pase lè w monte sou li, ou pa wè l gen okenn mèt. Lè ou just monte, men kòman leta ayisyen fè ap fon bagay epi l pa sekirize? Sa vle di, frères et sœurs bien-aimés ou ka konprann, leta, gouvèneman, responsab nou yo, lidè nou yo, moun k'ap pran desizyon pou nou yo gen pwoblèm ansanm avèk sekirite. Sa vle di, men si n'ap lanse yon platfòm nou pa ka sekirize'l, kòman nou pral fè sekirize 12 milyon abitan anviwon? Ala traka pou lave kay te. Donk ou kapab konprann Premye Minis Ariel Henry manke fè gòl la, frè ze se. Ou konn man, manke fè. Ou konn wè dèfwa ou pral fè gòl ou tèlman kontan, ou wè tèren an lib epi ou di m pral choute la, gad kote m pral pran yo, gade kote m pral pran yo epi voup ou choute deyò. Donk, PM Ariel te sou pwen pou l make gòl la vrèman men li desann kanson l frèz e sè byeneme nan fè chèlè rale chema pou l choute deyò. Ebyen kounya la a frèz e sè byeneme, ansyen direktè a di, ebyen rantre sit la pou nou. M mèt rantre l rapid paske pwoblè gen chaje pwoblèm teknik ki prezante. Donk, kèk espè fè konnen sit la pa sekirize. Ankouraje teknisyen yo travay epi pou sa kapab fèt kòrèkteman. Donk se yon bon ide. Donk mesye dam mete nou o travay. E se tris, se grav pou ap gade nan ki nivo lemond ye. Epi nou menm pa bò isit pou dirijan nou yo menm on sit entènèt yo pa ka sekirize. Se tris wi frèzesè byeneme. Se tris. Gade nivo teknoloji a ye nan lòt peyi, sa vle di e tèlman nou rete nan politik divize pou renye, ying yang, touye prezidan, kraze brize, kanpe dèyè barikad. Donk, si ou wè gouvènman lan se ba ou epi chaje Gwo teknisyen, chaje, gwo enfòmatisyen, moun ki bon nan domèn sa ki di ee bagay la pa sekirize. Donk frè se sè byeneme, gen moun ki kapab nan peyi a, men se pase yo pap ba yo pase. Donk sa fè lontan nap di ke yo kraze peyi a, yo envesti nan pou destabilize. Donk jounen jodi a, moun ki gen kapasite yo, li lè li tan pou nou envesti nan stabilite. Donk, pou Ayiti soti nan sa l ye la, m ap klè ansanm avè w, li enpòtan pou ke nou pran teknoloji a. Fò n itilize zouti sa tout kote nèt pou n wè kòman nou te kapab rale peyi a kote l ye la pou mete l a on nivo. Pou mete l nan yon nivo, se ekstrèmeman enpòtan, frè e sè. Paske nou kapab wè, nan tout bwat leta yo, dirijan nou yo, moun kap panse pou nou, refize itilize teknoloji. Donk, lè ke yo resi ap vin parèt ansanm avèk yon bagay, li plen erè, plen fay, paske sa pa nan may yo. Sa pa nan lespri yo. La sekirite, sa pa nan lespri yo. Se pa pou dat nap plenyen, nap di nan enstitisyon polis la, chaje polisye ki nan gang. Men, kounya la, si nou di chaje polisye ki nan gang, lè senatè, lè depite, donk nou di, ebyen, ann mete tèt nou ansanm, ann fè de pwopozisyon de lwa sou dosye sekirite, ann wè kòman nou kapab amelyore sitiyasyon an. Donk, chak polisye, nou batay pou ke gen kamera nan ekipman yo. Ou te nan pòs tèl lè, ebyen kamera sa a sipoze rete limen pou n wè tout kote w fè nèt. E chak aksyon ki pase ou sipoze bay rapò rapid. Ou gen machin leta nan men ou, ou gen pou travay de tèl lè a tèl lè, ebyen ou fin travay pote machin nan vini. Donk depi yon nèg fè wout kwochi l al regle afè l, l ap fasil pou depoze lapat sou li. Gon seri de moun k ap fè dezòd nan peyi a, ou mete kamera sou wout la. Ou raple ou lè ke gouvènman pase a te pran desizyon sa, anpil moun te di woy, yo vin siveye moun, moun pa gen dwa. Men mezanmi, fò n pase a letad sivil pèp ayisyen. E menm nèg sa yo wi ki te fè aksyon an. E raple w dènyeman frèzesè byeneme, menm pou yon kat idantite. Pis elektwonik la ki ladan ki gen tout enfòmasyon y ap di w non ebyen nenpòt kote w ye Jovenel ap ka kontwole w jounen jodi a gade nèg sa yo ki t ap di w koupe kat kraze kat yo ap lanse sit pou ko fè demand kat idantite w epi menm sekirize l pa sekirize tandiske yo t ap di w retire pis elektwonik ki nan kat idantite w la. Eske w wè kòman dirijan yo mechan? E chak aksyon sa yo, frè e sè byeneme, ki pase pou konprann nan ki nivo dirijan nou yo ye, nan ki nivo yo pa reflechi. Lè ke gen youn ki entelijan, ki di ebyen, bon m wè kòman m te kapab amelyore sitiyasyon an, akoz yo menm yo pa gen kapasite, yo jalou, si yo kite moun sa pase, yo wè yo menm pa gen anyen yo ap ka fè ankò, ebyen kisa yo fè, yo detwi moun sa a. Se sa yo fè Jovenel Moïse. Epi jounen jodi a, gade. Ou kapab raple ou, prezidan an te di ou zafè bout papye pou gen kòb ou labank tout lasent jounen wap rale yon liy sa pa sipoze fèt. Kèlkeswa kote w ye nan lemond ou gen kòb ou nan yon bank ebyen ou kapab achte. Ou gon kat nan men w ebyen kote w pase w just swipe. Nan nenpòt peyi ou retire lajan. Donk yo pral touche yon frè anplis. Men sa pa vle di ke w p ap ka itilize lajan. Nan peyi Dayiti, ou gen yon kat, e lè yo vle yo bon pase sou li. Ala traka pou lave kay te! Eske w konprann? Donk, gen yon seri de bank ki te fèt pou 50 moun, jounen jodi a vin gen 2000 moun nan blòk la, yo pa janm agrandi sikisal yo. Donk se nou menm pèp ayisyen ki pou egzije dirijan yo, se nou menm ki pou fòse moun sa yo pou yo ka ba nou bon sèvis. Pase si nou rete bra kwaze nap plenyen, olye moun nan laji si ki sa la pou pran plis moun, pou gen plis moun kap travay, paske vin gen plis demand, nou prefere leve a 6 zè, leve a 5 è pou nan vin fè ling devan bank lan sou tèt lajan nou nap pase mizankò. Se pa posib. Donk, se yon bon ide, men gouvèneman silvouplè, nou gon ti pwoblèm avèk sekirite, sa vle di tout sa n ap fè fò l pa sekirize. Imajine w bagay Leta frèzesè byeneme, Leta wi! Yon bagay ki ta pi sekirize nan peyi a, bagay Leta ki pral genyen tout enfòmasyon pèsonèl yon moun, non w, dat de nesans, tout bagay sa yo se dosye sansib yo wi. Alè moun, yon moun pase epi krap, Ayi pirate kounye a sa nou pral di nou pral di sit la pirate men se kwa listwa mesye panse ansanm avèk dosye sekirite a se ekstrèmeman enpòtan chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl l frè se sè byeneme plis pase 15 jou premye minis Ariel Henry te debake nan baz militè nan klèsin Lal chèche sipò lame a pou fè kisa silvouplè pou kapab sipòte lapolis poun wè kòman nou te kapab rale yon souf anba fenomèn ensekirite sa kap fè ravaj gang yo kap touye kap rache kap kidnape pou site sa yo sèlman. Fason premye minis lan te pwononse diskoul fòk mwen diw Se komsi li fin pwononse 1 epi demen si Dye ve yo pral bay militè yo materyèl epi pou yo komanse frape pase militè yo menm yo deja gen fomasyon yo deja gen teknik donk se just materyèl yo ap ba yo epi pou yo frape se pa moun yo pral di yo pral ranfose akademi pou yo non yo deja genyen tout teknik yo deja gen tout bagay nèt. Men, apre premye minis lan te fin debake nan espas la, fè de deklarasyon, tout moun bat bravo, yo di men, vwala, premye minis lan resi konprann, sitiyasyon an konplike, ou pa ka chita la ou ap tann lòt kote, etandiske ou gen sòlda sa yo la, n ap mande entèvansyon militè, E ou gen militè nan peyi ou men poukisa nou pa ankadre yo, poukisa nou pa ba yo materyèl, donk jan ti pwovèb kreyòl la di, baton ou gen nan men ou se avè l ou pare kou, ebyen moun sa yo ki la a, ann itilize yo, ann travay ansanm ak yo pou n wè kòman n te kapab rale yon souf anba fenomèn ensekirite a. Donk, lè aksyon sa a fèt frèzesè byeneme, chèf polis la bay lanmen ansanm avèk responsab lame, bèl akolad, popilasyon an di we anfen mezanmi yon bon nouvèl, pral gen koze nan la repiblik. O! O! De semèn pase anyen pa fèt, premye minis pa di nou anyen. Men, c'est quoi l'histoire? Ebyen, medam, madmwazèl e mesye, selon divès enfòmasyon ki rive jwenn nou, ebyen, divès anbasadè ki akredite nan peyi Dayiti, ou kòm ou konnen gen Kò Gwoup, gen BINUH, etsetera, ou konnen, dirijan nou yo pa tèlman fin twò dwat, ebyen, anbasadè yo di yo pa fin wè antant sa a avèk bon zye. Yo pa nan bagay konsa silvouplè premye minis pa ale nan liy sa men yo la pito yo ap ranfòse akademi ranfòse kapasite lapolis etc poul kapab fè fas ansanm avèk kriz kounya avèk kriz fiti yo tou men poukisa frè e sè byeneme ou toujou tande anbasadè yo ap palode lapolis lapolis lapolis lapolis lapolis lapolis tandiske ou konnen gen de fòs legal sou teritwa lame ansanm avèk lapolis yo toujou ap di w ranfòse lapolis lapolis yo toujou nan lapolis lapolis lapolis men w pa janm wè yo pale de lame dayiti ou pa poze tèt ou kesyon sak pase èske se renmen yo renmen lapolis konsa èske se wè yo pa vle wè nou gen sekirite oubyen se nou menm ki pou fon aksyon. Paske yo toujou ap ranfòse lapolis, lapolis, lapolis e lapolis pa janm ka regle yon mèd nan peyi a. Malgre kantite fòmasyon l resevwa, malgre kantite materyèl ou tande l ap resevwa tout lasent jounen, anyen pa ka fèt. E kou dirijan yo deside ale bò kote lame, ou tande non yo pa dakò. Men, se kwa listwa? Donk frè e sè byeneme, ou kapab konprann peyi Makandal la gen mèt ou pa ta panse. Peyi Desalin nan gen mèt ou pa ta panse. Paske yon popilasyon pa ka ap soufri, yon popilasyon pa ka fonksyone, ensekirite tout kote kounye a la a, yo pral debloke kòb. Di si pou kòb sa debloke l ka rive, li ka rive ann Ayiti jis an septanm. Lè lajan rive an septanm, gon jan yo pral fè dispatching pou yo rale lapolis, pou yo foure l nan akademi, pou yo ranfòse akademi epi pou yo ba li fòmasyon. Donk lè l ap soti. Fòmasyon l te pran pou kriz fiti yo se avè l li pral fè fas pou kriz prezan an. Sa vle di, materyèl li t ap gentan genyen pou l fè fas ansanm avèk kriz fiti a, menm genyen l poko genyen l frèzesè. Kounye a la yo pral rerantre lapolis ankò pou y al ba l yon lòt fòmasyon parapò avèk kriz aktyèl la. Èske w konprann kòman n ap pèdi tan? Tandiske nou gen moun ki deja prè, ki kapab pase a laksyon. Tout sa k ap fèt la se paske nou deside rete sou kont moun, se paske nou deside ebyen kite yon nonm ki son tchoul, ki son rèstavèk, ki son jòjòt nan tèt peyi a. Demen maten nou lèzayisyen nou deside pou peyi a gen sekirite 24 sou 24, n ap fè l. Demen maten nou deside pou peyi a gen elektrisite 24 sou 24, n ap kapab. Demen maten nou deside pou koripsyon fini nan peyi Dayiti, kwè m si w vle, n ap kapab. E, jounen jodi a m ap klè ansanm avè w, peyi Dayiti pi fasil pou ranje ke difisil. Rale kreyon make, m gen pou m vin avèk dosye sa pou ou, w ap konprann. Medam, matmwazèl, se mesye, byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a, fò m di w, pwoblèm tout kote nan peyi sa, an n gad videyo sa ansanm. Èske w wè jiskibò kòripsyon ap pèse antre? Èske w wè? Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa. Bagay yo difisil wi pèp ayisyen. Bagay yo difisil dan se peyi. Medam, matmwazèl, se mesye, se moman pou n fè yon kout pye nan Okay. Komisè Richemon arive mete anba kòd 2 endividi. Endividi sa yo ki ta enplike. nan lanmò òmdafè ki se Tart Murat nan jou ki te 23 mas 2023 a. Ebyen frèzesè byeneme, komisè a deklare li pap kite okenn bandi vin pran kontwòl depatman nan men l. Pou plis detay, an nou gad ansanm. Mezanmi, si w ansent, pa gade l non. Pa gade videyo sa. Mezanmi, si w konn fè move rèv, pa gade l. Oubyen, gentan prepare lespri ou pou ke ou kapab wè l. Dakò? Prepare lespri ou, di ke ou prè pou wè tout bagay nèt nan lavi ou. Osi senp ke sa. Redi zòrèy ou paske ou pral fè sezisman. Mezanmi! He! Talè, kòman vizaj li ye la, Bondye? Ki koze, koman vizaj ou ye la gason? Talè talè, m paka konprann. Vizaj misye, kèt. Non fò, fò komisè a ta ban mwen yon ti eksplikasyon. Sa misye genyen l dous konsa? Misye dous frèzesè byeneme. Gade zye gason an. E vizaj li ou konn wè lè w achte boul sen lo yon ti boul sirèt blan e wouj epi ou gon jan w pa ou gonfle l yon bò nan bouch ou konsa ou pa wè misye gon vizaj boul sen lo gade byen pou w wè se kòmsi boul sen lo a desann la o mezanmi men sa yo gen yo efreyan konsa. Non gade vizaj yo byen frères et sœurs bien-aimés wap wèl make wi m se sa vre non an dèl ka pa sa je ne sais pas men lè w gade vizaj la wap wèl make wi mwen se sa vre non imajine w kwaze avèk yon tip konsa nan okay ou pap kouri ou pap di la polis ou yon moun sispèk gen de moun frères et sœurs bien-aimés sincèrement waw. Ooh Misye touye m nèt frèzè sè byeneme m paka konprann imajine w ap kalkile sifas vizaj misye perimèt la men Non ki fòm figi kèl konk sa je ne konpran ryen li pa trapèz li pa kare li pa 8 kote je konpran ryen non non non non non non non non men se kwa listwa vizaj misye se tankou te gon match foutbòl epi gon derapaj ki fèt epi yo pase sou majwèl men gon bò yo peze plis epi lòt bò a m pa konn sak fèl gonfle konsa. Mezanmi bon m tande. Ok sa w konnen de lanmò tat la? M aprann lanmò a jan de mèt si de mèt basèm tat la. Nan, gentan wè ou pa ta ou pa ta ka konn lanmò a ni an pèt ni an penti. Alevwa pou penso, ni woulo. Misye pa konn lanmò a ni an pèt ni an penti frèzisè byeneme. Bagay m gen presyon misye gon boul senlo lal gon boul la men non sanble es kesyon map poze eske se lè lapolis ta pral aretel la epi nan kouri epi yo pase sou machwèl pase enposib. M pa konprann fòm tèt avèk vizaj la ditou e nen an yon ti jan kraze on dirè yo te pile nen an Tichè mal kaltive nò a vin dekalaj mwen mwen vin gen madanm madanm mwen kitem kounya nap Ah ou gen madan, madanm ou kite w tal kay divine. Ou gen madanm? Ok. Ah! Bliye si chak pen gen fromaj yo frères et sœurs bien-aimés men gen de pen se soup yo fè avèl. Gen de pen se souk paske li pa fouti jwenn fwomaj. Sa se 1. E gen yon seri de pen tou se ou oblije lage l atè, ou chache mato pou frape l kow kow kow pou wè si poul te ka beke l. E dèfwa poul yo pa menm tcheke pou pen an. An, madanm ou te kite w, ou t al kay Divinò pou madanm ou. Mete pou lepèp. Humm ala traka pou lavi kayte nan peyi sa. Frè se sè nou mele wi. Apre kounya ti lapli ap tonbe. Vizaj mesye yo just efreyan. E depi wè lapolis arete yo, yo dous, yo saj, yo timid, yo pa ka pa men. Non mwen menm m kwaze avèk yon moun konsa franchman map pè. M raplem frè se sè byeneme m te kwaze ansanm avèk yon grimo. Epi misye gen ti talbè. Epi yap pale avèm. M reponn li. Men sa ki pral fèm kouri pou mesye a se vizaj li. Figi misye tankou lè w lage yon grenn klou nan asid. Èske w konprann sa m di? Sa vle di, figi misye tankou figi moun ki pran nan asid. Figi a gonfle, li wouj se vre. Figi a gonfle 1, epi se kòm si gon seri de ti mato yo konn achte pou frape vyann lè w ap fè steak. E kokokokoko ti matwè pou fè titou titou pou k epis kapab antre epi wap gade vizaj la frèz e sè byeneme titou titou titou titou titou ti tout vizaj li nèt se titou epi gon seri de kote k fè gwo boul yon seri de sikatris m di men sa vizaj mesye a gen efreyan konsa epi mesye ap try pou l nice m fè eeyy. Ta koulè la, ton vizaj la o. Non, non, non, non, non, non, non, non, se pa posib. Donk dèfwa frè se sè byeneme ou konn gade vizaj yon moun wè moun nan pa dwat. Bon, wap gade eleman, vizaj li gon boul sen lo ladan wap mande men kòman fòm vizaj moun sa fè fèt konsa? Èske l malad ki pwoblèm, èske l gabse? Antouka, Komisè Richemond frape fò e nou espere ebyen sitwayen sa a ki tonbe nan move kondisyon kapab jwenn jistis. Frè e sè byeneme n ap fè yon kout pye nan lentènasyonal la, m ap fè ou konnen 8 moun pèdi lavi yo, ladan yo 2 timoun ki soti nan menm fanmi nan fontyè Etazini ansanm avèk Kanada pandan yo tap tante rantre ilegal nan peyi Kanada, daprè sa lapolis kanadyèn anonse ayè vandredi 31 mas la. Map raple w, aksyon sa rive 8 jou aprè otorite yo fèmen fontyè Roxham nan kote plizyè santèn migran konn pase chak jou pou yo kapab rantre Kebèk. Peyi Larisi adopte yè 31 mas la yon nouvèl estrateji politik etranje kote yo prezante peyi Lèzetazini ak Oksidan an kòm orijin menas ki egziste ant Moskou ansanm avèk Ikrèn. Prezidan Brezil la, frèzesè byeneme, ap gen pou l fè yon vizit deta soti 11 pou rive 14 avril k ap vini la a daprè sa pòtpawòl laprezidans lan anonse yè 31 mas la. E map fè ou konnen tou jodi premye avril la sè ke peyi Lawisi se li menm ki pral pase nan tèt konsèy sekirite Loni pandan ke peyi Lawisi an gè ansanm avèk Ikrèn. Medam, madmwazèl e mesye byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Non peyi a spesyal. Men sa peyi a fè l. Li pa ka al lekòl, ensekirite tout tan, wi. A 25 an w ap diplomat. Eeyy! A 25 an w te di l ap diplomat frè Jezi. E diplomat la k la, ou kapab wè. E la diplomasi l ap fè. Ala traka pou lave kayite nan peyi sa non bagay yo konplike wi epa la diplomasi lap fè la bon ann kite sa la poul pa fè zen janm toujou renmen dil ayiti dictature la pèl dèz anti ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki vivra vera ki moura kaka ra nap fè plas a vwa dlamerik pwès enfòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo randevou kase nan yon ti tan ki pa two long. Nou prale nan Nouyòk kote yon gran jiri vote pou enkilpe ansyen prezidan Donald Trump, detay Sandra Lemaire. Nouvèl la tonbe byen ta jedi ke avoka Distri Manhattan nan Alvin Bragg pral enkilpe ansyen prezidan Trump, men akizasyon presi yo poko fin klè. Akizasyon an pa lye avèk atak kont Kongrè a ke patizan Trump yo te fè 6 janvye 2021, Trump toujou anba envestigasyon pou sa. Se pito pou lajan Trump te peye aktris film pòno Stormy Daniels ki di misye te mande l pa di anyen sou lyezon seksyèl yo te genyen. Eks avoka leta Nima Rahmani di mond lan ap swiv ou moman istorik. Li di se premye fwa yo janm akize yon ansyen prezidan pou krim. Trump pral poze kandidati li a la prezidans ankò an 2024. Li deklare lajistis ap pouswiv li pou rezon politik e ke se yon fason pou yo entèfere avèk eleksyon an. Nan Dallas, Texas, sitwayen Mark Funk dakò se enmi Trump yo ki dèyè enkilpasyon an. Li di yo pral eseye fè l sanble tankou li pa popilè ditou. Sanble y ap pouswiv misye depi li fin ranpòte premye eleksyon li. Nan New York, Jennifer Cabana bat bravo li menm. Li di, Se nouvèl tout peyi a ak monn lan t ap tann. Sa k pral pase nan ka sa a? Mwen kwè si yo dwe gen jistis, li pa enpòtan kiyès ou ye, fòk gen jistis kanmenm. Analis politik Sheri Bebich Jeffy di akizasyon avoka demokrat la ta ka ede Trump pran plis patizan nan moman l ap chache ranpòte nominasyon repibliken pou prezidans la. They will be angry. Li di yo pral vekse e yo p ap aksepte enkilpasyon an. Li bonè toujou, men si kòlè sa a kontinye jiska primè yo, enben yo pral soti pou vote e yo pral vote an mas. Men li kwè enkilpasyon an pral pote move konsekans pou Trump nan eleksyon jeneral la e sa ka koute l vòt elektè endepandan yo. Li ajoute sa ka kite yon tach sou nasyon an. Li di sa vle di pou peyi a ak biwo prezidans la, okenn nan yo p ap gayan. Enkilpasyon an p ap anpeche Trump poze kandidati l a la prezidans e menm si yo kondane l, Ekspè konstitisyonèl yo di sa pap anpeche li okipe pòs prezidans lan si li genyen eleksyon an. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington. Toujou nan menm aktyalite sa a, ebyen avoka Marie Pereira ki espesyalize nan domèn nan domèn kriminèl Ebyen li bay opinyon li apre lajistis nan New York enkilpe ansyen prezidan Donald Trump pou yon krim ke l ta komèt avan eleksyon prezidansyèl novanm 2016 yo. Mèt Pereira se yon ansyen asistan pwokirè nan distrik New York ki te pale avèk kolaboratè nou Valerio Saint Louis nan New York. Non pa mwen se Marie Pereira, mwen se yon avoka. Eksperyans mwen konsantre nan dwa kriminèl, Mwen te on prosecutor many years ago with the Bronx DA's office and lè mwen kite office prosecutor a male nan practice prive. Se premye fwa kon prezidan ameriken jwenn akizasyon kriminèl sou do l. Kisa sa vle di egzakteman de fason legal? Sa vle di ke District Attorney Alvin Bragg gade transaksyon ki te fèt between Michael Cohen Donald Trump avèk on dam ki rele Stormy Daniel and li ap eseye di ke gon fwod biznis ki fèt nan tranzaksyon sa. Men fòm esplike w tou Valerio, indictment lan son akizasyon li ye ok, yo prezante kes la bay on panel moun kouwè mwen menm avèw ki nan grand jury son akizasyon li ye pou le moman ke li komèt on felony sa pa vle di ke li deja koupab. Ou panse ke gen pwa nan ka a? Li difisil pou fè on komantè sou sa paske yo poko unseal indictment lan ke nou poko konn tout detay tout sa yo di ke l fè a and ki prèv yo genyen. Men mwen panse ke se yon envestigasyon k ap bouyi depi nan zòn 2016 yo. M pa kwè ke ofis District Attorney an t ap prezante yon kes konsa devan Grand Jury a san li pa t gen ase prèv, Yo pa tap jwe avèk sa, Donald Trump son moun ki gen anpil pouvwa, yo pa tap janm akize l si yo pat gen ase evidans pou yo non sèlman jwenn indictment lan pou yo ale nan trial and pou yo jwenn on conviction kont Donald Trump. Sa ka ap anpeche l kouri pou pòs prezidan an ane pwochèn? Non, pa gen anyen ki di ke akizasyon sa a, menm on conviction, si l ta gentan ale nan trial yo jwenn li koupab, sa p ap epanye li pou li kouri pou plas prezidan an, non. Mardi, gen anpil moun ki ap atann aske kapab gen moun nan lari, a kisa nou ka atann nou nan sans sa? Mardi, kapab gen moun ki vini pou fè pwotès, paske li deja sonnen yon bèl li di moun yo ke se yon witch hunt, kòmsi se atake y ap atake li, se paske se yon Republican li ye, yo pa vle pou l tounen nan prezidan an ankò, ke li vle pou l fè America great again, demokrat yo ap fè bagay kont li, y ap maltrete l, y ap akize l, y ap denigre l poutèt sa. So mwen sispèk ap gen anpil moun ki vini pou yo pwoteste, pou yo sipòte Donald Trump. Mwen sispèk ke akizasyon sa a pou l fè tout sa ki nan pouvwa l pou l kapab li menm ede moun ki viktim de tònad sa yo. Nan lòt pwen k ap domine aktyalite a, administrasyon ameriken an eksprime kè sote l apre arestasyon jounalis ameriken Wall Street Journal nan Larisi pandan otorite yo presize yo an kontak avèk Moskou sou dosye a, yon repòtaj Jacquelin Belizaire. Isit Ozetazini, otorite yo di yo gen anpil kè sote apre enfòmasyon sou arestasyon jounalis Wall Street Journal, Evan Gershkovich, nan peyi Larisi. Vrèman vre, yè jedi a, Moskou anonse sèvis sekirite ris FBS arete jounalis ameriken an ki gen 31 an nan vil Ekaterinburg anba akizasyon espyonaj anfavè Lèzetazini. Daprè Wall Street Journal, Gerkovich se manb biwo jounal la nan Moskou e li gen yon akreditasyon ofisyèl biwo près Larisi a. L ap travay an Risi depi 2017. FBS bò kote pa l sòti yon deklarasyon pou fè konnen ke yo te mete fen nan sa yo rele aktivite ilegal Gerkovich apre yo te sispèk li t ap mennen aktivite espyonaj pou gouvènman ameriken an. Wall Street Journal rejte akizasyon sa yo e reklame liberasyon imedyat jounalis la e li di nan yon kominike nou solidè ak Evan e ak fanmi li. Depatman Deta an kontak dirèk ak gouvènman Ris la sou arestasyon an, dapre atache près La Mezon Blanch la, Karine Jean-Pierre, ki presize le fèt ke gouvènman Ris la ap plede sible sitwayen ameriken se yon bagay ki inakseptab, pandan l di tou, Otorite nan Depatman Deta ak nan La Mezon Blanch an kontak ak jounal la e ak fanmi Gerkovich. Sekretè Deta ameriken an Antony Blinken pibliye yon deklarasyon kote l di chak fwa yon sitwayen ameriken twouve l an detansyon aletranje, nou mande imedyatman asistans konsilè pou li e nou founi l tout soutyen apwopriye. Nou kondane ak tout fòs nou. Tantativ Kremlen ki kontinye ap kraponnen, reprime, pini jounalis ak vwa k ap soti nan sosyete sivil la, pawòl Sekretè Deta ameriken an, Antony Blinken. Repòtè san fwontyè li menm bò kote pa l presize Gerkovich t ap mennen yon ankèt sou gwoup mèsenè Wagner a nan moman arestasyon n nan. An janvye dènye, Etazini te anonse sanksyon kont gwoup Wagner a ki ap soutni Larisi nan gè l ap mennen nan peyi Ikrèn. Jacquelin Belizaire, voa Kreyòl, Maryland. Epi o Meksik, lajistis arete 5 moun an koneksyon avèk dife ki te touye plizyè dizèn imigran ki te fèmen nan yon sant detansyon nan vil Tijuana ki tou pre eta Texas, El Paso pou nou pi presi. Detay avèk Serge François Michel. Otorite Meksiken arete 5 moun pou swadizan koneksyon yo ak yon dife ki te pete nan yon sant Meksiken ki kenbe migran nan bouk Juarez, kote 30 migran pèdi lavi yo. Anons arestasyon an fèt jedi, yon jou apre minis jistis Meksik la te anonse yon ankèt sou asasinay nan kesyon dife a. Finalizó la audiencia. Nou vle gen repons ak jistis pou sa k ap pase a, paske vrèman pa gen anyen ki jistifye ke jounen jodi an anpil migran pèdi lavi yo akoz neglijans moun ki te la ak moun ki t ap pase lòd yo. Gen videyo siveyans ki sanble montre gad sekirite ki pa te fè anyen pou ede migran yo chape poul yo Selon konsta legal yo, gen yon moun ki mouri, 6 machin boule ak 2 kay ki flanbe anba dife gwoup sivil ame ki te anvayi yè jedi 30 mas la vilaj Palm Vivi Michel, yon katye rezidansyèl nan komin Petyonvil. Se jij depè Clément Noël ki te fè konsta sa a. Jean Bernard Céjus, chofè jij Durin Durette ki se manm konsèy siperyè pouvwa jidisyè, CSPJ, ki mouri nan atak sila a. Epi bandi yo ale ak yon polisye ki afekte nan sekirite konseye a. Nouvèl yo fè konnen se gwoup kraze baryè Vitelòm Inosan ap dirije ki ta komèt zak sa a. Nan menm jounen 30 mas la, gen 2 prezime bandi ki fè pati gwoup gang kraze baryè ki mouri tou nan boukante kout bal ak fòs de lòd yo nan komin Taba. Sèlman yè jedi 30 mas la, bandi yo kidnape pou pi piti 6 moun nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan. Doktè Jorel Nazon Cinéas fè pati moun bandi yo kidnape a. Yon lòt kote, se abitan Fèmat, Fòjak, Kalbas pou n site sa yo sèlman k ap mande konkou fòs de lòd yo akoz bandi ki anvayi zòn nou site yo. Nouvèl yo fè konnen gen moun nan popilasyon sivil la ki mouri anba bal bandi yo. Douvan sitiyasyon sa, popilasyon egzije entegrasyon sòlda lame peyi a nan lit k ap mennen kont ensekirite a pa bò isit. Depi Pòtoprens, mwen se Machado Vilmé pou voa Kreyòl. Mèsi Machado Vilmé. Konsèy Dwa Moun Nasyonzini an ap prepare pou vote, semèn pwochèn nan, rezolisyon pou ki prevwa nominasyon yon ekspè endepandan pou egzamine sitiyasyon dwa moun nan peyi Dayiti. Korespondan nou Renan Toussaint genyen reyaksyon yon lidè lidè yon gwoup dwazimen. Nan moman gang ame yo pa janm sispann simen laterè Nan peyi Dayiti, Konsèy Dwa Moun Nasyonzini an anvizaje nonmen yon ekspè endepandan pou egzaminen sitiyasyon an ann Ayiti. Demach sa a, daprè Pierre Espérance ki se direktè egzekitif Rezo Nasyonal Defans Dwa Moun, rnddh, pap abouti ak anyen. Eske se ekspè a ki pral dezame gang? Eske se ekspè a ki gen leta a nan menl? Eske se ekspè a ki gen lajistis la nan menl? Eske se li menm ki gen lapolis la nan menl? Eske se li menm ki gen lafòs piblik la nan menl? Donk, jan mwen di w, rekòmandasyon m yo pa gen okenn fòs kontreyan. Se sa k di. Men, kanmenm, se trè pozitif Lè ou gen yon ekspè endepandan, lè l vini, li analize sou tematik li vini pou wè a, li ale gade sitiyasyon an, rankontre diferan sektè, li fè rekòmandasyon. Se trè pozitif pou yon peyi, men se pa sa k fè w pran wout etadedwa, se pa sa k fè w pran wout gouvènans lan, se pa sa k ap konbat enpinite avèk kòripsyon, avèk banalizasyon lavi moun. Pierre Espérance kwè se sèl bòn gouvènans ak eta de dwa ki ka rezoud pwoblèm sosyo, politik ak ekonomik la an Ayiti. Nou gon pouvwa ki nan banalizasyon lavi moun. Nou gon ekip moun ki sou pouvwa ki nan enpinite. Nou gon enstitisyon lapolis gon ou eta majò lapolis ki nan konivans avèk bandi. Se Ayisyen yo, moun ki gen nan tèt peyi a, ki pran wout pou pran wout gouvènans lan, ki pran wout eta de dwa a. Se pa ekspè, ekspè endepandan se rekòmandasyon ke l fè. E se pa li menm k ap vin chanje bagay la. Nou pase plizyè deja, nou pase Louis Joinet, nou pase Gustavo Gayon, Nou pase anpil. Pandansetan, Konsèy Dwa Moun Nasyonzini an ap pare li pou vote rezolisyon pou nonmen yon ekspè endepandan pou egzaminen sitiyasyon an ann Ayiti. Renan Toussaint pou voa Creole, Pòtoprens. N ap salye tout afilye nou k ap pote emisyon sa a pi lwen lakay e n ap remèsye tout telespektatè nou tou ki branche sou nou k ap gade emisyon sa a k ap soti depi kapital federal amerikèn nan, Washington DC. Aktyalite a toujou nan peyi Dayiti, opinyon sitwayen yo pataje sou nesesite pou eleksyon òganize nan peyi a nan kontèks ensekirite jeneralize sa, repòtaj Emmanuel. Nan yon dokiman li adrese ak diferan aktè nasyonal tankou entènasyonal, òganizasyon kominotè pou devlopman riral mande aktè sa yo pou souke kò yo nan lide pou kreye kondisyon nesesè pou òganizasyon pwochèn eleksyon yo nan 9 mwa ki rete nan ane 2023 a. Kòdonatè jeneral òganizasyon sa, Sauveur Delva ap enimere kèk nan pwopozisyon ki nan dokiman sa. Seleksyone ak enstalasyon kep la Sa ap dire yon mwa. 2, Rekritman, seleksyon, fòmasyon ak enstalasyon manm bed ak bek yo, yon mwa. 3, Rekritman sipèvizè yo, fòmasyon ak deplwayeman sipèvizè yo, yon mwa. 4, Rekritman, seleksyon ak piblikasyon lis ofisyèl pati politik yo yon mwa. Inibase bò kote pa l ki se yon estrikti lajenès di l dakò pou machin elektoral la mete sou pye, sepandan li poze kondisyon. Èske jodi a la a, nou ka al pran nenpòt konsèy elektoral a de moun ki pa kredib, de moun ki pa onèt, a de moun k ap finanse gang, a de moun k ap bay zam nan katye pou lè gaspiye avni lajenès? A de moun ki pa gen anyen a wè ak konpetans, ak moralite, nan. Ensekirite a rete jiska prezan youn nan pi gwo defi otorite an plas yo gen pou rezoud pou fasilite òganizasyon eleksyon yo tout bon vre anndan peyi an. Responsab OCODEH an rete kwè malgre sitiyasyon sekirite malouk peyi ap viv jounen jodi an, sa pa ka anpeche eleksyon yo òganize. Ensekirite dan lemond pa ka anpeche eleksyon. Paske fòk nou gon leta lejitim. Pou pwoblèm ensekirite a gen lòt sitwayen ki kwè se ayisyen yo ki dwe pran konsyans pou rezoud pwoblèm sa. Se yon apèl vè yon priz de konsyans ki pral pèmèt ke omwen nou responsabilize nou parapò ak sa ki gen la, paske m pa kwè se etranje ki ka vin retire nou nan sa ki gen la. M pa kwè se 2 lòt moun ki ka sòti nan entènasyonal la vin retire nou nan sa ki gen la. Li lye dirèkteman avèk 2 ayisyen. nan kad yon priz de konsyans epi pou nou gade kòman nou ka kòlmate sa ki gen la. Ane 2023 s on ane elektoral, se antouka deklarasyon premye minis ayisyen an, Ariel Henry fè. Menm gouvènman sa a rekonèt tou, pou machandiz la delivre, fòk gen bon jan sekirite ki tabli sou tout teritwa peyi an. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. Nap retounen Washington DC pou nou pale w lòt gran pwen kap domine aktyalite a. Dezyèm jounen jijman ansyen chantè Fugees, Pras Michel, ap kontinye nan kapital federal la, Washington DC, anba akizasyon li ta itilize lajan you etranje pou l finanse kanpay elektoral Ozetazini. Jeanty Augustin Junior sou dosye sa a. Aprè 3 jou ap travay sou seleksyon manm jiri yo, yè jedi a, jij Kotely resi ouvè odyans lan. Jodi vandredi 31 mas la, se dezyèm jounen depi odyans gouvènman ameriken kont Price Michel la kòmanse nan Washington DC. Vès nwa, kòl wouj ak nwa, mas nwa nan bouch li, Price Michel chita byen saj nan mitan avoka l yo k ap defann li jiskozo sou akizasyon ki poze sou do l yo. Jij Kotely, grefye yo, ak 15 manm jiri yo ap mennen odyans sa. Pwosekitè Nicole Lockhart di sa se yon ka sou lajan etranje, enfliyans etranje. Michel te mete plis pase 100 milyon dola nan pòch Sagar ki te enplike entrig politik, tranzaksyon anba chal ak bay manti, dapre Depatman Jistis la. Michel te fè konplo ak Jolo ke yo akize nan krim finansye paske li te òganize yon konplo blanchi lajan ak koripsyon ki te vòlè anpil milya nan fon envestisman malezyen an ke yo rele 1MDB ki se yon konpayi devlopman estrateji malezyen. Lo se yon fijitif men li te di li inosan. Nan mwa sa a, youn nan bankye yo, Roger Engie, te kondane pou pase 10 lane nan prizon pou wòl li nan pwogram nan. Avoka Michel yo te deja di li inosan. E ekstrèmeman desi pa akizasyon yo. Se yon dosye voa Kreyol ap swiv pou ou. Fè w konnen kòman dosye Price Michel la ap dewoule. Mwen se Jeanty Augustin Junior depi Washington pou voa Kreyol. Mèsi Jeanty Augustin. Òganizasyon kominotè pou devlopman riral fè yon pwopozisyon avèk aktè politik yo an di pwen. Detay avèk Mackenson Charles depi Jeremi. Òganizasyon Tèt Kole Ti Peyizan, yon strikti ki travay ak divès òganizasyon peyizan nan milye riral yo, òganize yon mach pasifik jounen jedi 30 mas 2022 an pou kapab mande leta bon jan ankadreman pou peyizan yo ki, selon yo menm, yon kous ki meprize. Kèk pami moun sa yo te pwofite pale nan mikwo voa Kreyòl pou fè pase revandikasyon yo. Nou di nou bezwen bon jan semans de bòn kalite jisteman pou nou plante. Se sa nou fè paske fòs peyi a se sou peyizan yo chita men se nou pi maltrete. Men jodi a nou oblije pran lari pou nou di non fòk yo sonje nou. Jodi a nou di non, nou pran lari a pou n di nou se moun tou pase nou menm ki sot nan milye riral yo nou se moun, nou bezwen semans, nou bezwen manje, nou bezwen sante, nou bezwen edikasyon. Wi, jodi a nou menm manm Tèt Kole. Peyizan ayisyen nan Grandans nou nan lari an. Nou nan lari a pou n fè revandikasyon nou pase. Nou konstate sèl peyizan yo, pwoblèm peyizan yo pa pwoblèm gwo zouzoum nan peyi an. Pwoblèm peyizan yo se pwoblèm pa yo. Malgre sitiyasyon difisil moun k ap viv anndan depatman Grandans ap fè fas, Pwoblèm ensekirite a kontinye ap fè gwo enpak sou lavi yo. Kote divès moun ki soti nan depatman Grandans peyi Dayiti sibi zak kidnapin nan lakou Pòtoprens, sa ki pi resan se jèn polisye Virginia Malie Plezime ki sibi yon zak kidnapin dimanch 26 mas 2022 an devan lokal Unitec nan lakou Pòtoprens Kote paran yo nan vil Jeremi lage 2 bra pandye, yap mande sekou pou pitit fi yo kapab jwenn liberasyon koz sitiyasyon peyi an ki vin pi difisil chak jou. Depi Jeremi, Mackenson Charles pou voa Kreyòl. Epi ansyen depite Petyonvil nan Jerry Tardieu reyalize vant siyati nouvo liv li a ki rele Yon dènye batay pou konstitisyon an nan vil Kap-Ayisyen. Detay avèk Gérard Maxineau. Se devan yon foul moun ki te gen ladan l elèv tèminal divès lekòl lavil lan, pwofesè, inivèsitè ak jèn ki te soti toupatou nan dezyèm vil peyi an ke ansyen depite Petyon Vil, Jerry Tardieu, reyalize mèkredi 29 mas 2023 a nan fakilte dwa, syans ekonomik ak jesyon Okap lan Vann siyati liv li an ki rele Yon dènye batay pou Konstitisyon an. Ansyen prezidan komisyon spesyal pou amandman konstitisyon an mande pou gen yon pase men ki fèt nan kèk atik konstitisyon ayisyèn lan, konsa, selon li, yon premye minis pa ta bezwen al prezante politik jeneral li devan palman an, sa pou anpeche koripsyon. Malerezman, Kondisyon yo jodi a pa pèmèt pou nou kapab genyen yon gwo tonton refòm konstitisyonèl. Sepandan nan liv sa a, mwen pwopoze kèlke chanjman ke kaziman tout sosyete a dakò sou yo. Se sa nou kapab rele yon konsansis minimal. Sa vle di ke an nou pran de ou twa egzanp sou kesyon gouvènans. Poukisa pou yon premye minis ke yon prezidan chwazi oblije pou l al prezante enonse politik jeneral li devan palman, kote souvan l konn jwenn yon seri de palmantè mal entansyone, se pa tout, fò m di nou gen plis bon palmantè ke move, e malerezman laprès pa ase di sa, e pase sa k pa bon yo fè plis bwi. Men sa k pa bon yo tou se yo menm ki toujou ap kase ponyèt premye minis dezinye yo pou yo enpoze ti zanmi yo, ti fanmi yo, ti frè yo, ti sè yo, ti boubout yo. pou yo mete nan administrasyon piblik la oubyen pou yo mete nan diplomasi a. Ou pa konstwi yon peyi konsa. Ansyen palmantè a fè konnen peyi Dayiti dwe konstwi ak moun ki fòme, sa kab pèmèt li pran wout chanjman ak devlòpman, epi tou chanje kondisyon lavi mas pèp lan kap kwoupi nan lamizè. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale map kite ou nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab proteje ou ba ou lavi ak la sante bonjour bonswa tout moun non pa mwen se fouco e nap kwaze nan live pita Seter muah bizou bizou one love. M ranmase pakèt mwen kòz abitan pa mize lavil m prale men map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab proteje w ba w lavi ak la sante bonjou bonswa tout moun nap kwaze nan lòt videyo orevwa.